E map goumen pou mwen paspò la. Mwen toujou rete. Mwen antre lè mwen antre sèvis fini. Wi sa. Pou mwen paspò. Ou pa. Kisa ou soti? O m sot m sot m sot jis gresye la pou m vin la. Kisa ou konn nan mwen ou boulò ap antre ou ap antre. A lè gen de lè ou konn bay 500 dola a pa men m pa konn bay m pa kontwole kòb sa yo. A e kòb map bay pou m antre lè m antre m paka pase. M oblije m bay vag mwen e vagman men m anvi bay la. Ou konprann? E vag m anvi bay. Ae m pa kab bay kòb pou pou e pou granmesi m ap bay kòb la. Ae l chak lè w vini biwo kraze m bay vag mwen menm. M bay vag. M fini bay vag. Ok, si gon mesaj pou w pase pou otorite yo. Oh, si yo gen, oh, e pou, e pou yo ouvè imigrasyon anlè a. Ou konprann? Si la e pa imigrasyon l ye. Pi pou yo ouvè imigrasyon anlè a pou moun travay nòmalman. Ou konprann? Pou moun rantre yo jwenn sèvis nòmalman e sa wi, e sa sèlman map mande otorite yo wi. Men mpa mande yo pou fè anyen pou mwen ankò non, fèm ka fè paspò a. Si e Biden yo vle map jwenn, map jwenn Biden, m fini. Ou konprann? Mwen menm pèsonèlman, mwen genyen anviwon 7 jou depi ke map frekante la. Men daprè enfòmasyon kem genyen, Avèk kèk moun m pale, gen moun ki la yo di m yo gen yon mwa, yo genyen twa semèn, gen moun ki soti byen lwen, Okay, byen lwen pou yo vini la. Men mwen menm pèsonèlman m genyen anviwon 7 jou, m poko janm ka jwenn sèvis depi lè m vin la. Èske ou pa gen yon reskonsab menm ki pale avè w menm, ki la menm ba w espwa menm? Non, e onètman, responsab, ou pa wè figi moun sa yo. Okontrè, Ou pa menm ka konnen kiyès ki responsab. E paske moun yo di ki anplwaye yo pa genyen ki idantifye yo kòm anplwaye, yo yo menm jan avèk ou ok. E lè w kanpe nan ling nan e ou gade yo di w moun ki anplwaye yo lè y ap vini. Ki mele ki mele dèyèl ke ke timoun pran gaz. Men pou ki rezon yo bay gaz konsa. Lè yo bay gaz lan se lè gen anpil bourara se lè popilasyon pote boure sou yo ala ala an anverite lè lè a pou ouvri jisteman lè a pou ouvri yo pa ouvri pou pou pou pou pou popilasyon an li gendwa ouvri pou moun patikilye. Popilasyon menm bezwen sèvis li wè se bagay patikilye kap fèt, li pote boure donk lè yo ap pote boure konsa yo vin pa gen kontwòl popilasyon an epi yo lage gaz pou kapab disipèse popilasyon an. Non mwen menm m pa m pa rann yo sèvis sa, m pa rann yo sèvis sa, mwen m abite dèlma 75 e M peye m peye 30 dola machin chak jou pou m vin la e lè m gade mwen wè m ap pede depanse kòb machin mwen aranje m gon moun sou chanm bas la la m aranje m dòmi bò kote l lan e men gen yon moun la se se la yo dòmi jan jan jan yo di w lan. E mwen menm chak maten kòm m pa soti Dèlma ankò m toujou nan yon jan pou m dòmi e pi pi pre e katrè senkè m gentan devan baryè a pou m kapab pou m kapab gentan antre anndan. E gen anpil moun ki pa konn pa gentan antre tout midi konn deyò mwen menm Mwen menm kòm m wè bagay la se may ke l ye, m mete may mwen, m konn goumen menm tankou lè y ap ouvè pou yon patikilye, ou menm ou tou fè yon jan ou fè fòs menm si y ap ba w baton, ou fè fòs, ou kouri rantre pami pami lafoul, ou pote bri sou polisye yo, pòt ou pòt ouvè, yo pèdi kontwòl ou ou rantre epi lè w vin rantre tankou tankou madi an a senkè m te la, senkè m te gentan anndan an m kanpe nan liy, senkè di maten m te gentan anndan an la, m te gentan anndan nan liy. Si bagay la ta fèt annòd, m te ka anviwon karantyèm moun. Si bagay la fèt an òd, de 5 è a 4 è de lapremidi ke y ap fèmen an, m ta dwe tan pase deja. Imajine vou, depi a 5 è m la, li, se a 4 è nan apremidi an m resi jwenn chans antre anndan an, e lè m rantre an, yo di m tout bagay fini, m, m, m al lakay mwen ankò. Monchè, si m t ap gen yon mesaj pou m voye bay otorite peyi m yo, m t ap di yo fò yo aprann respekte tèt yo kòm otorite, paske Leta an defayans. E dayè tou, e pa, e pa, e pa paske Leta an defayans ki fè ke ou wè Pèp la, moun yo, yo santi ke yo ozabwa, yo pa wè kote, yo pa wè espwa nan peyi a ankò ki fè ke ou wè foul moun sa yo ap goumen pou yo kite peyi a. Mentenan, si nou, si nou, si, si nou ap fè yon bagay, si nou vle respekte tèt nou, fò n ta vle, fò n ta fè bagay la avèk estrikti, avèk, òganize bagay la, mete, mete lòd e prensip nan bagay la. Imajine w ke se polisye pare, se polisye k ap mete, k ap mete dezòd, k ap, k ap, k ap bat moun pou en rien. Ou kanpe nan yon liy, ou respekte ling nan, yo menm yo fè yon ling, ou fè ling nan, lè w gade y ap vin avèk 15 moun, 20 moun nan do yo, epi y ap bat ou, y ap bouskile w, mwen menm m pran baton. Gen polisye ki tèlman bat mwen dènyèman la a, e menm jiska prezan senti m, m poko, e nan remèd mwen ye. Yo, yo ba moun kalòt jan yo vle, yo fè sa yo vle ak moun, paske popilasyon an pè yo. Donk si m gen yon mesaj ke m ap voye se respekte tèt yo, respekte moun, fè bagay la avèk lòd, lè sa a, menm yo menm tou l ap bon pou yo paske y ap, y ap rantre plis kòb. Yap rete plis kob. Yon bagay sal mafya kap fèt la se pran lajan moun menm polisye nan bagay lan m pa pè dil yo pran kob nan men moun pase ak moun 2 mil 3 mil dola pou yo kapab pase andan apre pou yo mete w nan kote yap fè siyen paspò lan ou menm ki kanpe nan lig nan depi maten wap kanni nan lig nan se vrèman yon bagay mafyatize kap fèt la. Nou menm ki gen responsabilite pou nou bay popilasyon an sèvis nou potko pare. M ap pale de responsab yo, nèg ki chaje pou pwodui paspò oubyen ki chaje pou fè moun nan vini pou ba l mwayen pou l gen yon dokiman de vwayaj. Nou pot ko pare ditou. Imajine w lè gen eleksyon yo fè tout sa yo konnen pou moun vote. Poutan lè se yon paspò ou bezwen, ou oblije al pase pa yon raketè, byen ke sezon sa raketè yo pase mal, paske menm raketè pa ladan l. Lè w byen gade yon gwo sant konsa ki rele jimnazyòm, poutan lè w antre ladan l ou gen pou al pase nan yon ti koulwa pou antre nan yon ti pòt kote ke 100 mil moun ap vini pa jou. Yon ti pòt. Èske yon ti pòt, yon ti chanm kay ka resevwa 100 mil moun pa jou? Sa se yon moun ki gen yon lespri koridò oubyen m ta di, an dotre tèm, sa se yon moun ki gen yon, ki, ki, ki ap fè krim. Se se krim kont limanite. Paske ou pa ka voye, ou pa ka gen 100 mil moun pa jou nan yon sant pou l ap pase nan yon ti eskalye, pase nan yon ti koridò, pou l antre nan yon ti pòt pou l al, pou l al fè yon paspò. Fò nou kòmanse reflechi. Kounye a, jodi a, nou nan an 2023. Lemond evolye, nou menm an Ayiti nou pa kab fè grimas nan figi moun, nou pa kab fè bagay ki pa bon nan figi moun. Ok, antanke res, si m te konnen direktè, m t ap di direktè, monchè, m ba w zewo sou dis. Ou pa ka responsab yon sant, ou gen tout bèl espas sa la a, kote ou kapab alimante kazye yo youn apre lòt, ok, ou mete konpitè yo youn apre lòt, epi ou mete separatè, Epi depi moun nan vini li wè kote li pral fè paspò lap relax. Men lè w sere paspò a nan yon ti kwen, nan yon ti pòt, moun ap goumen pou yal fè l. Kounye a moun ap mouri, moun ap tonbe endispoze. Dènyeman la map asiste yon demwazèl ki tonbe la, kè l ap bat a 90, ou ka konprann sa, kè l ap bat a 90, sa vle di li te ka mouri. Nèg yo pap panse anyen, nèg yo pap fè anyen, nou menm ki jèn ki te ka fè travay la pi byen, yo mete nou sou kote, se yo k toujou kapab fè poutan Yo gon lespri koridò, nèg yo gon lespri ki pa syantifik ok mwen menm Abel pub m tap mete tout kazye atè a la nan gran sant lan la epi m tap fè moun yo vote youn aprè lòt epi rantre yon kote sòti yon lòt kote ou pa gen afè al vire pou tounen se zewo sou dis totalman sa vle di dezespwa tout moun wè la pa gen espwa ankò paske imedyatman anplwayè a ale oubyen direktè a pa la anplwayè a ale pa gen kouran etc. Pa gen espwa pou fè paspò ankò, moun yo poze. Koulye a se moun k ap kale wès, moun ki vin pèdi jou la, 22 jou, 15 jou, moun ki deyò, ki, epi bagay sa pwodi, li pwodi yon pakèt dezòd. Gen jèn fanm la ou pa ta panse ki nan echanj, movèz echanj avèk lòt moun pou radòt, pou l ka kenbe jou, pou l ka fè de twa jou isit. Ou wè li? Pa gen koz san efè. Se konsa wi. Mon chè, gen yon moun m konnen ki gen 3 jou ap dòmi la. Gen yon lòt moun ki te di m li gen 5 jou ap dòmi la. Malgre ou dòmi la, demen maten ou leve ou pa ka fè paspò a. Li pa janm fè l, bon lè yon polisye vini, li di w fè bak. Ou pèdi plas ou an, epi li rale 12 moun. Polisye yo. Mesye. Mete dlo nan diven nou paske se ayisyen parèy nou k bezwen fè paspò a. M pa di nou sa pou n make m non. Se ayisyen parèy nou k bezwen fè paspò a. Nou te ka pase de twa moun. Men lè w gen yon lis douz moun nan men w, w ap fè retire twa retire tè pye pou ke je mi mèt yon bagay konsa. Li pa gen sans. Ok li pa gen sans. Te gen yon timoun ki te mouri nan Dèlma 31. Men la m pa ko nan jimnazyanm non m pa tande sa. Men gen moun blese. Gon sitwayen k pwan bal nan pye la avan yon pèl kraze la devan baryè a la. Epa kès ki te tire lè sa? Ah monchè mwen menm m pa la pou m di kès ki te tire ou pa men m te wè ke misye resevwa yon katouch nan pye e pye a te kraze. M pa konn ki moun ki te tire. Men se kou te rantre vin fè paspò a ke l te sèvi. Egzakteman. Rantre la difisil. Si w pa yon gason mwen Jèvrin, si w pa p manje depi lakay ou andeyò, ti yanm ou ti bannann ou pa ka goumen la. Ou konprann? Pou mwen menm m goumen m rive plizyè fwa nan M rive plizyè fwa nan kote yo fè yo fè foto a, nan ti chanm nan kote yo mete pou 100 mil moun nan, men lè m rive yo di m pa gen sèvis. Paske lè m rive, m rive tankou egare, nan mwen ale, e nan goumen m te ye. Mesye, a monchè m t ap di, m t ap di ayisyen pa aprann renmen Ayiti. Paske se paske nou pa renmen Ayiti ki fè nap kite peyi a an mas. E lè yon popilasyon ap kite yon peyi an mas, se dezespwa total. E Ayiti sera byento un gran peyi. Mwen menm, m pa la pou m kite peyi m, m la m bezwen vizite yon lòt peyi. Mwen menm m pa la pou m kite peyi m. Paske e nan peyi m, m aprann manje bon ti yanm, bon ti patat, bon ti veritab, bon mango. Epi se la k gen bon fanm kreyòl tou, atansyon. Anpil moun pral plenyen lè yo rive. Paske m konnen, m konnen gen kèk bagay m konnen. Pral gen plenyen. M gen 2 semèn la. M gen 2 semèn la, m poko janm ka fè paspò a. M gen avèk mwen de twa lòt zanmi tou, nou familyarize nou ansanm, ki gen 3 semèn, ki poko janm ka fè paspò a. Imajine w, m pa ka al ofri yon moun kòb, m wè li yon ti jan absid. Pral ofri yon moun kòb pou l ba w yon sèvis, kòb la m ofri l la kote m jwenn li? 1, Ki kòb li ye? 2, Epi m pa genyen l tou? Monchè, depi se goumen l ye m ap goumen. Depi se gen lòd m ap met lòd. Paske m la m fè paspò a. E kite peyi a, ensekirite a se, ensekirite an Ayiti se yon bagay ki tanporè. Ensekirite an Ayiti pa stab. ok premyèman m panse se pwoblèm mwayen de viv ok se pa gen manje pa gen dlo pa gen pa gen kote pou dòmi se sa k avan ensekirite a ensekirite a chak jou n tande l men se tande toujou tande l pafwa w pa menm wè l menm gen de fwa w pa menm wè l gen de zòn ou tande bagay pase ou pa konnen l ou pa konnen l ok pou mwen menm se paske lè w travay ti kòb ou touche a pa ka fè anyen pou ou. se premye bagay ki fè yon moun ka vle kite Ayiti. An nou eseye, m ap di yon mesaj, an nou eseye fè Ayisyen kwè nan lanmou, kwè nan peyi yo. Paske tout pèp fèt pou viv, tout pèp ap viv. Lafrans te gen plis pwoblèm pase nou. Lèzetazini te gen plis pwoblèm. Otrefwa. gon peyi nwa le Rwanda te gen plis pwoblèm pase nou men yo rezoud li yo rezoud li an nou an nou an nou an nou kwè ke Ayiti jodi an posib pou demen pou nou kapab viv sou yon bèl tèren ke endyen yo te ba nou afriken yo te ba nou pou nou pran swen tè a pou nou viv ansanm.